Bon sa nou bezwen Bon papa Nou vin konnen jodi a kòman Don Dje fè mouri Jodi a fè 1 nan 1 jou depi l mouri Bon m pral rele l pou nou Si m te reflechi konsa lavi m pa tap pase konsa m mouri mal. Ti se music records.